Ayisyèn, Ayisyen, chè konpatriyòt, sa fè kèk jou mwen te bezwen pale avèk nou men mwen te oblije fè de deplasman aletranje pou m te wè avèk kèk lòt dirijan nan zòn lan e diskite ak yo sou kriz n ap travèse bò isit ann Ayiti. Deplasman sa yo te bon anpil e mwen swete nan yon tan ki pa twò kout, Peki padon. Nan yon tan ki pa twò long, n ap ka kòmanse wè rezilta kontak mwen te rive fè yo. Peyi nou an gen anpil pwoblèm. Sou kote lavi chè ak chomaj, Ensekirite ak kidnaping se 2 pi gwo preyokipasyon nan peyi a, ki koze anpil strès, epi ki manje tout ekonomi yon moun genyen, e menm fè nou depanse sa nou pa posede. Mwen vle di nou jodi a, mwen konnen sa n ap andire. Paske mwen menm tou, pèsonèlman, pwoblèm lan touche m. Mwen tande rèl yo k ap soti toupatou. Chak fwa yo kidnape yon manman, yon papa, yon timoun, yon frè, yon sè, se tout yon kò fanmi ki frape. Se tout sosyete a ki touche paske gangster sa yo pa respekte anyen ni pèsonn. Kesyon ensekirite a se yon gwo sousi pou gouvènman menm jan ak pou pèp ayisyen an. Se chak jou mwen an kontak ak manm CSPN yo ak kòmandan an chèf polis la. Nou pa fè anpil bri sou aksyon pnh mennen plizyè kote. Men gen anpil bagay ki fèt e lapolis ranpòte plizyè viktwa. Mwen konnen tout moun ap tann ki lè wout Matisan ap rewouvè pou tout moun ak machandiz ka sikile libe libè, san pèsonn pa bezwen pè pou lavi li, fè l pran, lè l pran wout lan. Leta dwe reprann kontwòl tout teritwa. Se twòp atò. Laperèz dwe chanje kan. Se pa sitwayen onèt ki pou pè bandi. Se bandi ki pou pè lapolis. Gen moun kap fè vye bwi kouri sou rezo sosyo yo. Kòm ki dire lapolis ta arete bandi epi moun nan pouvwa a ta rele pou fè lage yo. Gouvènman map dirije a pap janm tolere modèl ajisman sa yo. Si yon sitwayen gen prèv yon bagay konsa ta fèt, fè m konnen non moun nan, m ap fè yon ankèt e m ap trase yon egzanp. M ap rete, m ap repete sa m toujou di a, nou pa nan biznis pwoteje bandi. Plas bandi se nan prizon ou sinon anba tè. Anplis afè ensekite a, peyi nou an riske pran gwo frap akoz lagè ki eklate ann Ewòp ant Larisi ak Ikrèn. Tout moun k ap tande nouvèl konnen sa pral fè, sa kòmanse fè, Tout pri monte tèt nèg nan lemonn antye e lakay nou tou. Gaz pral monte, farin pral monte, angrè pral monte e gen posiblite pou pri anpil lòt pwodui monte tou. Lè nou te fè ajisteman nan pri gaz la. Baril petwòl la te a 85 dola ameriken. Jodi a, nou tout fè radyo, nou tout gade televizyon, nou wè pri baril la ap kanale monte. Li gentan rive 125 dola. Sa pral ba nou anpil tèt chaje e nou konnen nou pap ka sipòte yon lòt gwo ogmantasyon. M ap travay avèk manm gouvènman an pou nou wè ki jan n ap fè pou nou jere sa. Mwen mande tout minis nan gouvènman an pou yo reflechi. Sou enpak lagè sa a pral genyen sou ekonomi peyi a epi pwopoze mezi pou nou ta ka pran pou soulaje sa ki pi mal yo. M ap remande Larisi kanpe sou bonbadman li yo sou Ikrèn, respekte endepandans vwazen li an Bay diplomasi a yon chans pou lapè ka retounen. Sa ap pi bon pou tout 2 peyi yo e pou rès mond lan ikonpri Ayiti. Pou gouvènman an bay sa ki pi fèb yo yon sipò, fòk nou degaje nou kou mèt Janjak pou plis kòb rantre nan kès leta. Tout moun konnen leta ap pèdi chak an nan lajan nan ladwann padon ak nan DGI plis pase mil milyon dola ameriken. M ap di tout moun k ap fè kontrebann yo, sa yo ki pa peye sa yo dwe. Kòm sa dwa, nou pa ka kite ti pèp la ap peri nan Leta pa jwenn mwayen pou l fè anyen pou yo. Alòske gen moun k ap milyadè sou do Leta. Nan semèn ki sot pase a, Gouvènman an te nan gwo diskisyon ak Fon Monetè Entènasyonal. Negosyasyon yo byen pase, e mwen gen anpil rezon pou m kwè nou ta dwe jwenn yon akò ak yo nan jou k ap vini yo. Deja plizyè ane, FMI te refize siyen akò ak Ayiti pou tout kalite rezon. Men jodi a, gras a disiplin gouvènman an nan jesyon finans piblik yo, gras a efò pèp ayisyen ki te konprann chwa nou te fè yo lè nou te ajiste pri gaz la, FMI pran nou oserye e kòmanse fè nou konfyans. Depi akò a ap fin siyen, tout enstitisyon finansyè entènasyonal yo ou bilateral ki te sispann ede Ayiti ap ka rekòmanse apiye nou. Se pral yon gwo soulajman pou bidjè leta ki nan tan difisil ki devan nou yo. Malerezman. Tan difisil sa yo ap rive sou nou nan yon moman kote tout enstitisyon nou yo disfonksyonèl. Fòk tout Ayisyen konprann nou pa ka kite peyi a kraze nèt nan men nou. Antouka. Mwen pa soti pou sa rive pandan mwen gen responsablite dirije gouvènman. Se poutèt sa, apre anpil konsiltasyon ak divès sektè ak anpi moun ki save nan kesyon lalwa, nou pran desizyon pou nou pa kite tout tribinal nan peyi a fèmen paske gen anpil jij manda yo fini. Nan konsèy dè minis nou fèk sot fè la, nou renouvle manda 58 jij. Sou lis yo te soumèt nou yo, nou fè evalyasyon yo e nou ekate tou sa yo ki gen plent ki depoze kont yo jiskaske ankèt CSPJ fini. Fòk nou remanbre sistèm jidisyè a pou pèp ayisyen ka rekòmanse fè lajistis peyi a konfyans pi devan. Nap genyen pou nou nonmen jij nan lòt jiridiksyon yo pou nou rann sistèm jidisyè a fonksyonèl. Gen yon ti gwoup k ap di nou pa gen dwa mete jij paske yo ta prefere tout bagay bloke nan peyi a. Mwen kòm responsab. Nou pa ka pèmèt sa rive. Mwen toujou di sa. Nan lekòl politik mwen soti a, dyalòg se pi bon mwayen pou rezoud pwoblèm an jeneral e pwoblèm politik an patikilye. Depi m rive nan tèt gouvènman an, se sa mwen toujou di. E se sa mwen te fè. M ap kontinye lonje men m bay tout konpatriyòt mwen yo ki ta renmen wè Ayiti soti nan kriz li ye la. Jodi a, devan opinyon piblik nasyonal e entènasyonal la, M ap lanse yon apèl solanèl a tout pati politik, ikonpri e sitou konpatriyòt ki nan gwoup Montana yo e sa ki rete nan Penn yo, a sektè prive fòmèl e enfòmèl, a sektè relijye a, a tout sosyete sivil la an jeneral, Pou nou tout vin chita pou nou ka konstwi nan tèt ansanm yon konsansis lajman laj sou de kesyon fondamantal pou avni peyi a, sètadi. Elaborasyon a akdopsyon nouvo konstitisyon an e òganizasyon bon jan eleksyon pou pèp ayisyan an ka chwazi an tout libète fanm ak gason li vle remèt direksyon peyi a onivo nasyonal tankou onivo lokal. Tout Ayisyen ki di yo se demokrat pa ta fèt pou gen pwoblèm ak de kesyon sa yo. Li pa ta dwe twò difisil non plis pou nou jwenn yon antant sou yo. Pèsonn pa gen dwa veto sou avni pèp ayisyen. Nou dwe, depi kounye a, mete an plas yon konsèy elektoral kredib e enpasyal ki pou kòmanse travay pou prepare echeyans elektoral k ap gen pou rive vle pa vle. Nou pèdi twòp tan nan chirepit. Nou pèdi twòp tan nan fè manèv ak distraksyon. Pou montre se nou ki pi bon. Se nou ki pi vle dyalòg. Li lè li tan. Pou nou kreye kondisyon pou nou sòti peyi a nan twou kote movèz gouvènans lage l. Ayiti bezwen inite. Ayiti bezwen sekirite. Abiyiti bezwen stabilite. Chak moun dwe pwan responsablite yo nan sans sa. Lè gen difikilte, se pa leve pati, ni kraze yon kite sa. Se pou n kanpe, goumen, pou n fè fas ak pwoblèm yo. Se nan dyalòg. Pou nou chèche e pou nou twouve bon solisyon yo. Nou pa oblije dakò sou tout bagay pou nou travay ansanm, men nou dwe antann nou pou sou lesansyèl. Se sa mwen pwopoze tout aktè yo jodi a. Mwen konte sou tout Ayisyen ak tout Ayisyèn de bòn volonte pou yo vin mete men nan konbit pou sove demokrasi a an Ayiti. Gen plizyè peyi nan Karayib, nan Amerik Latin nan, E pami manm Òganizasyon Entènasyonal Frankofoni, sa yo rele OIF la, ki pare pou vin akonpaye nou e pòte konkou ke nou bezwen pou ede nou jwenn pi bon strateji a trajedi n ap travèse a. e sòti peyi a nan malsite. Ayisyen, Ayisyèn, chè konpatriyòt, mwen menm ak tout gouvènman an, nou pare pou dyalòg la. Nou pare pou gran konbit la. E ou menm? Mèsi.